Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Yon emisyon ki ap... Euh, totalman triste paske sa nou ap gade la de Haïti ben sa di nou anpil bagay m toujou di sa les gens ki son a l'étranger yo nostalgique yo triste pou Haïti e m pa bezwen di sila yo ki yo menm an Haïti koman yo triste doublement atriste paske ou wè ou nan yon peyi kote ke tout bagay ap mache mal epi ou menm ou poze kesyon sou tèt ou pou di ki avni ou Eske jodi a w pap mouri? Eske demen w pap mouri? Paske jan bagay yo ye la nan peyi Dayiti bagay yo vreman grav. M te di nou talè a ke genyen 2 ti bout video mwen genyen sou imaj ki rete de anba lavil. M ap pote yo pou nou. Men pou m di nou ke. Men nan ki peyi on moun ap viv jounen jodi a. Tande byen, yon peyi gangsterize. Yon peyi kote ke moun pa ka viv. Se yon peyi kote ke grangou, chomaj, lavichè, ensekirite, tout pwoblèm yo. mete ansanm pou kapab surplombe moral chak grenn ayisyen kap viv nan peyi sa. Nou rive nan yon moman kote ke chak grenn ayisyen oblije apiye sou sonèt dalarm nan pou kapab atire atansyon m pa konn kiyès. Men aparaman gen moun ki ap viv byen nan peyi an. E moun ki ap viv byen yo nap mande yo yon tikal jenewozite. Paske m ta anvi di tèt mwen kòman w santi w le fèt ke w ap viv byen epi w ap gade pou wè frè ak sè w ap tonbe pa dizèn, frè w ak sè w pa ka manje yo grangou, y ap kidnape yo epi ou menm ou kontinye ap souri. M pa wè sa. M pa kwè l posib. Peyi Dayiti vin genyen tout pwoblèm yo, asasina yon prezidan, M ta kapab di se youn nan bagay ki baskile peyi sa a nan vyolans nèt. Sa vle di son imaj ke nou voye bay ki di ke peyi sa a ebyen son peyi ki chaje ak kriminèl. Men elas nou toujou plonje nan sitiyasyon difisil la. Anyen pa ka rezoud. Se kòmsi m ta kapab di ke. Chak sektè gen pwoblèm pa yo. E si par hasard gen yon moun kap kòde, genyen des milliers d'autres ki ap dekòde. Donk se pou vous dire ke sitiyasyon peyi d'Haiti se pa yon bagay ki kapab chanje du jour au lendemain. Yon sèl fason li kapab chanje se ta kapab yon prise de conscience collective epi pou tout moun di ke nou fè peyi sa abi. An nou. refè imaj peyi sa. Tout sa ki ap pase nan peyi Dayiti yo, se sak fè m di nou ke nou pa ka kache anyen paske rezo sosyo la, jounalis etranje la, tout moun konnen sa k ap pase nan peyi Dayiti. Pwoblèm nan tout geto yo, kidnaping, kriz sosyal, kriz politik, kriz ekonomik, ebyen fò n di ke kesyon sa yo, yo rive nan entènasyonal la. E yo menm rive nan zòrèy yon depite ki rele Caroline Rose, oubyen Rouz, kòm sa, ki se depite ewopeyèn Les Verts o parleman ewopeyen, el a pri la pawòl pou atire latansyon de la kominote entènasyonal sur se ki se passe aktyèlman an Ayiti. Aujourd'hui, en Haïti, les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Le tremblement de terre du 14 août dernier, un mois après l'assassinat du président Moïse, a montré une fois de plus la vulnérabilité du pays. Cette catastrophe a laissé dans la souffrance des milliers de gens qui sont déjà privés des services de base. Le silence de la communauté internationale est une honte. Les droits à la sécurité, à la vie, à l'intégrité physique et psychique des Haïtiens et Haïtiennes sont constamment bafoués. Selon la société civile, le bureau de l'ONU sur place fait plus partie du problème que de la solution. C'est notre devoir de soutenir la société civile et l'accord pour une solution haïtienne à la crise pour ramener un climat de sécurité et de démocratie. Ne pas agir, c'est être complice. Merci. Moi, attendez, yon... est-ce que je suis capable de dire voice Paske se yon mesaj ke li publiye sou paj li. Se Morvan John Colem. E jist avan mwen lage voice la fòm di nou ke genyen diferan tip de jounaliste. Genyen de jounaliste ki yo menm la pou kapab pote enfomasyon e ki fè kelke komantè. Tou kòm mwa, genyen de jounaliste yo menm ki angaje yo totalman. Yo pran pozisyon e sa revyen a yo menm. Eske nou konprann? Pa egzanpl, pou le ka de Morvan, se kelken ki sangaj a fon dan yn batay. Men je ne sais pas. Eske se pou chanje Ayiti? Si se pou chanje Ayiti, nou ta kapab petèt antre nan yon teorèm, on dizèn pami dimil ki vle petèt chanje sa. Eske nou konprann? Ebyen se nan sans sa a Voice sa a li menm li difize, li viral sur les réseaux sociaux, Voice ki denonse mesye Ti Bwa yo. Ann tande. John Colem Morvan sou dosye sila. Bon, m salye tout moun, bon lendi e bon debi de semèn a tout moun. E m jis vle atire atansyon nou sou sa k ap pase o nivo de Fontamara. E m pa moun Fontamara, men m byen avèk anpil moun Fontamara, youn nan meyè zòn peyi a te genyen an tèm de kote pou moun relaks yo, pou moun abite. Lè yon moun di w te abite Fontamara alepòk. Se t on gwo koze, se kòmsi w di ou abite Montay Nwa jounen jodi a, se kòmsi w di ou abite Vivi Michèl jounen jodi a. Ebyen medam, mesye, sa k ap dewoule onivo de Fontamara, Matisan, genyen chèf gang ki rele Krisla a, gang ki plis rize avèk Babekyou. Yo mèt nan kidnaping, yo di yo pa nan kidnaping, se lapè y ap fè, se tout bagay. Men, de vòlè, de asasen, de. 2 asayan, 2 kriminèl. E genyen yon ti lepè ki rele Ti Bòs. M p ap bay vrè non l pou dè rezon pèsonèl. Ti Bòs o nivo de Fontamara, yon notab, yon moun tout moun konnen, yon moun ki renmen ti gagèl anpil, ki gen boutik li, ki gen pitit, ki gen madanm. Mwen di nou yon notab nan zòn nan, moun tout moun konnen. Nan gè ki genyen o ni o o o e ki genyen antre vilaj de dye e nèg ti bwa yo e izo e krisla ebyen mèdam mesye chèf gang krisla arive pèdi plizyè solda plizyè jwè ebyen nou konnen fontamara se toutè sèlman kap viv ladan menm si nou wè jèn ti gason bò kote nou fanm kou gason Ye e krisla ap peye yo tout pou yo fè toutè kiyès kap pale yo mal nan zòn nan ebyen vini yo vini yo di tèl moun mouri nan zòn nan nan gè antre krisla avèk izo an ti granmoun nan rete l di li menm gang gang mouri li menm sa poul fè pousa misye di gang mouri mwen menm sa m pe di nan sa gang mouri gang mouri pousa sèlman yal di krisla sa krisla desann ap sipèvize sekestrasyon mesye Tibòs. Mesye fè desann a moto a nèg a zam, yo pran Tibòs, yon notab nan zòn nan, yo pran l devan biznis li. Yo mete l sou motosiklèt, Krisla sou machin ni, y ap moute avè l Tibwa. Rive yo rive avèk ti granmoun nan Tibwa, non sèlman yo koupe tèt li, yo tchake ti granmoun nan ak manchèt epi yo antere l. Men sa, yo disparèt ti granmoun nan devan zye fanmi n e yo pran l devan tout moun. Pèsonn pa ka pale. Pèsonn pa ka pale pandan m ap pale avè w la a. Chèf gang Krisla. Paske granmoun nan di on gang ki mouri sa pou l fè pou sa. E medam mesye, Chris la se youn nan nèg ki plis danjere nan peyi a avèk Babekyou. O nivo de matisan pafwa chèf gang izo yo, kidnapè izo yo, pafwa yo kite pou moun pase matisan jan yo vle. Men Chris la chèf gang gen enterè l o nivo de matisan. Tout bis, misye fon stasyonman pou tout bis k ap sòti grandans k ap soti nan Sidès, k ap soti nan Sid. Sa vle di tou lè 3 depatman ki bloke yo, yo sou kontwòl Krisla. Misye fè yon gran kokennchenn stasyon pou bis sa yo, Fontamara 43. Zòn Wayal Haitian. Yo tout nèt peye kris la, epi apre sa yo menm pou yo retounen e moun yo menm ap pran motosiklèt yo pase pa sen jid. Tout moto nèt ki pa peye kris la wap pase pa sen jid yal tire sou ou. Sa vle di kèlke pa, pafwa nou wè yo tire sou bis yo, bis moun mouri anndan bis yo se kris la dirèkteman k sòlda l paske yo gen enterè yo, paske kris la kreye pwòp stasyon de bis li onivo de dèlma 43. Machin k ap sot Jakmèl, bis k ap soti Okay, bis k ap soti Jeremi, yo tout nèt pou ramase lajan pou remèt a chèf gang ki rele Kris la paske l fon stasyonman kot lapolis e l fè l de konsè ak lapolis. Se sa, se sa k rive. An s ki a trè a pastè Locha Remy, chèf gang, gen yon chèf gang ki te asepte pou kominike avè m de pastè Locha Remy, Li te banm tout kote lè yo kidnape pastè locha remy pastè locha remy rete nan men kidnapè nèg lanmò san jou yo sa ta di e ti zo ki pran ki pran plas lanmò san jou a kounya lanmò san jou toujou chèf men gen yon lòt yon lòt gwoup de gang lap dirije menm kote a ti zo e li k fè kidnaping nan sa vle di e li yon yon fè met nan tèt baz 400 mawozo e li k fè kidnaping nan kidnaping nan rete Kwadèboukè, li fè anviwon tout jounen an, se jis a senkè aprè midi, yo dirije l, Tizo vin gon alyans avèk Ti Gabriyèl, yo dirije yo nan Site Solèy. E Voice la la, tout bagay la nèt, m te voye l bay lapolis, yo menm yo gen afè pa yo y ap regle. Ay, tout nèg nan peyi a se kidnapè. Ou mèt te wè nèg la polisye, l kidnapè. Menm si w te wè nèg la nan kèlkeswa lye l gen yon gwoup gang li l ap dirije e yo k ap mennen. Sa vle di kidnaping nan bon pou yo. Sèlman, w ap remake ke. Yo retire responsabilite leta pou l aji, responsabilite lapolis nasyonal pou aji, yo mete l sou senp sitwayen. Kounye a, y ap pran kidnaping, y ap mete l sou do moun ki nan levanjil, pastè, ki pa gen anyen a wè a kidnaping, e kòm si se yo k fè kidnaping. Epoutan, men lapolis la, men premye minis la, yo pa janm tire zòrèy yo, radyo pa janm pale de sa, paske yo tout gen kòb premye minis nan radyo yo, yo tout gen kòb vòlè yo k pase pran ti chèk nan DG polis la direksyon sant jeneral polis la pou ka pou jounalis ka met gaz nan machin yo se sak gen nan peyi a lèm wè nou pa leve kanpe m ri nou bat bravo pou tèt nou bat bravo pou lajenès. Antouka si se vre se vreman trist e si se pa vre ben m panse ke mesye yo va reponn Morvan. M te vle kite nou avèk 2 pitit videyo. Videyo pou m moutre nou ke men Rue Monseigneur Guilloux jounen jodi a bò Sen Trinite. Epi apre sa w ap wè yon ti bout videyo Rue des Fonforts epi w a di tèt ou ke pa gen anyen ankò, pa gen avni ankò pou lajenès peyi a. li fini. Sony wè gade pou wè wè Sony wè ay devan lakay mwen ki konsa nan devan pou wè men lakay mwen wè kay blan sa lakay mwen wap wè blanch kon koton wè sak e la ou konn wè an mirak tande frèm ou mèt pataje video sa tande men sa phtk fè bèlè tande frèm wè. Wap gade la, wap gade anba, jiska grenn wap gade la wè, blanch kon koton. Wè dènye, wè sa kwè nan mitan anba nèt la la, se baz graplezon de mou vlè bon nap soti. Men legliz de Dye a. Wè legliz de Dye a la, tèt kawèl ki vè la e tèt legliz de Dye a. A di men men sa nèg yo redwi Bèlè. Men sa Bèlè tou. Pyebwa leve nan tout mitan lari an. Tout kote wè, tout kote ou pase sak pou moun pa pran bal. Eski peyi a ka et konsa mesye? Sitou nèg politisyen yo. Nèg ki di o ya anvan ou pale ou pale ou de eleksyon. Bon ou poko ka mete, ou poko ka met sekite non pi wap pale de eleksyon. Men ki jan zòn yo ye. Tande Sony, ou mèt pataje video sa. Sa e ridè fon fò bèlè. Mitan anba nèt wap gade la e baz gap le zòn de mou. Sa e legliz de Dye an. Ok frem men men kijan zòn yo ye wè gade byen pou wè m voyel ba ou pou wè menm gade frem e kek grenn moun ou wè e reziye k la hein tout kay sa yo vid ok frem men wè vid wè tout se kay ki vid pa gen moun menm sa ki mouri mouri moun yo boule tou vivan phtk k fèl hein frem adi men men reyalite wè moun sa ki kouri kouri la nèg yo gen dwa rele yo tonbe tire ok frem.